Selon dènyè enfòmasyon ke nou genyen, medam e mesye, zanmi konpatriyòt fanatik kanal TV lakay Haïti.com yo, ebyen dosye 400 mawozo a la a, se yon dosye ki fè yon sèl avèk primati e ki gen nan tèt li Ariel Henry. E ki genyen nan peyi a minis jistis mèt Berto Dorcé e lòt la kouman l rele ankò e Litz Quitel ebyen nèg sa yo la a selon Stanley Lucas se 2 bòs Se 2 nèg ki nan konfyolo e se yo menm kap pwoteje gwoup gang 400 mawozo ki loje kòl nan kwadèboukè enben selon enfòmasyon yo tou gen Félix Badio nou konnen ki se yon nan sispèk kle nan dosye lanmò Jovenel Moise ki li menm aprè lapolis tap chèchel tankou chyen fou e misye te nan mawon e gen moun ki di se Ariel ki te sere misye nan primati alòske gen moun ki di tou yo te wè misye nan yon pakèt zòn Nan Pòtoprens, ebyen medam e mesye, misye sòti nan silans li kote l voye somasyon bay divès jounalis nan peyi a. Men fwa sa a se 400 mawozo ki li menm ap pwoteje Félix Badio jan ke chèf gang Tòsèl la, nou vle pale de Vitelòm inosan jan ke misye te di l deja, men Félix Badio se afè pa l, Ariel se afè pa l, kidonk nèg sa yo ki te met tèt ansanm, Nenel Cassy se afè pa l. E koman rele lot la anko ti tonton an. E misye wi e m paka sonje non nèg sa yo paske nou tèlman pa wè ansyen avoka pèp la André Michel ebyen tout nèg sa yo se nèg sa yo ki te fòme fantom 509 ki te genyen Yanick ki te genyen Abelson gwo nèg e ki te gen anpil lòt polisye mele ak gang ansyen polisye nèg yo fòme yon fantom 509 nèg yo boule kraze peyi a jwenn ak konplisite Léon Charles. Nèg yo kraze peyi a nan men Jovenel e jounen jodi a men rezilta vin jwenn Ariel ak tout gouvènman l lan ankò ki pap regle anyen ke boule kòb leta alòske gang fin pran peyi a polisye ap mouri agoch adwat anyen pa janm fèt ebyen medam e mesye nou pral fè w tande ebyen kantite boujwa kantite ansyen senatè ak depite ki nan gang kantite Donk e nèg nan peyi sa a, nèg ou pa ta pi panse, se 2 nèg ki gen e lamayèt yo mare avèk bandi. Antouka, nou pral envite w gen tout detay anndan videyo sa a. Swiv li jiska la fen, n ap tounen. Tvlakayhaiti.com Ok, ok. Bon, Stanley, dènyè kesyon. San e Badio soti li fon pakèt somasyon e mennan li di li prè pou li afwonte Martine Moise e ki sa w panse de sòti Badio yo bon lè m di sòti yon sòti viyètyèl hein paske il est toujours dans le maquis pèsòn pa konn ki kote l ye Stanley Lucas ki sa w panse de sa? plizyè bagay. E ou konnen ke lò, tout etidyan an sekirite nasyonal e ou menm pran pa nou konn sa, e lò ap fè yon operasyon klandesten gen 5 konpozant ladan l. Premye konpozant lan se pèsonèl a lajan pou mennen operasyon klandesten an. Dezyèm konpozant lan se enfiltrasyon. Tv lakay Haiti pwen kòm. Twazyèm konpozant lan se eksfiltrasyon. Katriyèm konpozant lan se pwopagann pre-operasyonèl. Senkyèm konpozant lan se pwopagann pòs-operasyonèl. Nan pwopagann pre-operasyonèl la. Oligak yo tèlman konnen yo bon, yo panse ke lè yo te fin touye prezidan Jovenel, pèp la t ap pran lari bat bravo. Pi gwo pre sezisman yo pran e le 7 jiyè nan maten. Se pèp la k sòti nan lari k mare sòlda kolonbyen yo e ki t ap chèche Boulos Bob kòm moun ki touye prezidan an. Donk, pwopagann pre operasyonèl la echwe. Koulye a, lè nèg yo wè pwopagann pre operasyonèl la echwe, yo vin antre nan sa yo rele pwopagann pòs operasyonèl lan. Yo di w, a, malgre Konsta jij de pè a montre se 40 mil dola yo jwenn kay prezidan yo di w se 40 milyon. Sa pa mache. Apre sa yo di w se yon afè dwòg pou eseye sal kadav prezidan an. Sa pa mache. Apre sa yo vin di w Martine gen kesyon pou reponn. Sa pa mache. Apre sa yo vin yon pakèt lòt tenten youn apre lòt. Pwopagann pòs operasyonèl la sa se dènye vèsyon sa Badio fè a. Dènye vèsyon pou mete konfizyon e divèsyon. TV lakay Haïti pwen kòm. Koulye a konsiderasyon teknik e jiridik. Premye somasyon misye voye a. Misye bay kòm adrès Kwadèboukè, sa vle di l sou pwoteksyon 400 mawozo. Donk sa Vitelhomme te di a kòrèk, pouvwa a ap kore 400 mawozo. Pouvwa a gen yon alyans avèk 400 mawozo. Paske fò w pa bliye ke Bondye sèvi. Ki lyen pouvwa a genyen avèk Badio? Enben se la a, se la a n ap vini wi. Se pa la a, nan pwòp radyo sa a, ke Premye Minis lan t al fè obstriksyon a lajistis. L al kaponnen yon CPJ. Lè l vin nan radyo sa a, li di konsa ke lè Garry Pierre Paul Charles mande, Èske w konn Badio? Misye di, Wi, je connais Badio très bien, c'est mon ami. Dayè, li pa kwè ke Badio ka komèt yon krim konsa. Pou se Premye Minis de la Repiblik, gen ankèt k ap fèt, epi w gentan inosante yon moun la a sous kouvè fèm. Depi lè sa a, nou konn Ariel enplike nan touye prezidan. Pi devan, Bed-Ford Claude kòm komisè gouvènman avèk Rockefeller Guy pral dekouvri plis enfòmasyon kòman misye t ap kowòdone a Badio nan touye prezidan an. E dezyèm paj lèt Badio fèk ekri a bay anbasad amerikèn nan, nan katriyèm paragraf, misye konfime l te nan grim nan. E misye konfime a kiyès li te nan krim nan. Donk mwen menm. Lè w pran somasyon an, somasyon an misye di l Kwadèboukè. Fò pa bliye ke Vitelhomme nan entèvyou l fè, li di w konsa ke li te konn reyini avèk Ariel, avèk sdp avan e apre lasasina li. Bon, ki kote kay ki depite nan Dèlma 75? Twa depite ki gen ansanm yo, li bò ki kote nan El Rancho, otèl Boulos la, li bò Caribbean Center. Sa vle di gon koyerans nan sa l di a wi. Donk mwen menm, lè m gade somasyon an, m wè misye sou pwoteksyon 400 mawozo kwadèboukè. M wè alyans ki egziste ant yo menm. Fò w pa bliye Josué Pierre Louis, bofrè John Joel Joseph ki ede l sove al Jamayik, se li menm ki te envite Vitelhomme nan palè. Ou te tande entèvyou a. Donk sa vle di ke aprè 16 mwa, nèg yo te gen pou antere dosye asasina Prezidan Jovenel Moïse la an 2 mwa. 16 mwa aprè, dosye a vivan pi rèd Jovenel koke nan gòj yo. Donk jodi a, n ap pale de l'avenir de 13 milyon d'Ayisyen. Fò ke o nivo nasyonal gon konsansis pou nou jwenn on premye minis a 18 minis santi bon pou al ranplase Ariel. Men, men, men, men, men, men, Stanley, ou pa di non, non, ki, ki sa k ta dèyè bagay sa a, e, li, bon, li, on nèg nan mawon, l fè plizyè tan ou pa janm tande l, donk lapolis, dcpj ap chèche l. E bon bon maten, li sou mo ansanm de pèsonalite e l menm di l prè pou l fè konfwontasyon. Sa k pase? Ehe. Etan done ke akoz de pwoblèm ki gen nan mond lan, konba jewopolitik ant Lèzetazini e Larisi, Larisi e Lèzetazini gen pwoblèm antre yo pa rapò a Likrèn, pa rapò o Mali, pwoblèm ki genyen ant Lèzetazini e Lachin pa rapò a Taywann. Ou wè pandan nan wikenn ki sot pase la a, ki jan, kòman prezidan Xi kon. Konsolide pouvwa li, ou wè kisa ou wè yo fè bay ansyen prezidan Hu Jintao, ou wè kòman yo likide Li Kengshen, etc. Sa vle di ke dosye a vin pran yon dimansyon jewopolitik avèk rezolisyon 2653 ki pase a, tout garanti ke Badu yo te genyen nan men kriminèl ki sou pouvwa yo, li wè l gen pwoblèm. Tvlakayhaiti.com Son nèg ki panike ki wè ke kòd la pral antre nan kou l kanmenm. Ok se sak rive la a wi. Donk nou menm antanke peyi, ameriken an nan Washington li pa k su sa l vle fè, paske lè w al sou twitter ou gade batay ki genyen ant sou sekretè deta Brian Nichols k ap goumen avèk ansyen anbasadè ki t anvwaye espesyal prezidan Biden John Foot lè w wè jan nèg y ap goumen sou twitter epi w wè chak nan yon kan diferan se nou menm ki pou jwenn solisyon a pwoblèm lakay nou. Se 13 milyon moun nou ye, moun k ap ban nou pwoblèm yo pa 300. Kòman nou pa ka jwenn yon konsansis pou n jwenn 19 moun santi bon ki pou vin minis e premye minis pou retabli lasekirite, retabli lòd konstitisyonèl an Ayiti an 12 mwa? Menm vye Privè ki te retabli lòd konstitisyonèl an 12 mwa. Poukisa w di vye Privè a? Se yon prezidan! Pou ke 51 nyèm lejislati a e 59 vyèm prezidan an prete sèman nan yon delè k pa depase 12 mwa. Epi kòb leta a, olye se nan pokè, nan pegi vil, TV oubyen lakay nan mòn haiti pwen kalvè, kòm. kote nèg y ap fè 200 mil dola la men de pokè avèk kòb leta a, kòb leta a pral retounen nan pwovens ankò. Se konsa pou l ye wi menn. Pa gen lòt opsyon non. Mèsi, Stanley Lucas. E nou menm anta, antanke Ayisyen, griy devalyasyon ke nou dwe devlope pou tèt nou. pou nou wè si blan yo pa nan blòf. Epi, e petèt dènye pwen an, se èske blan yo ka rezoud pwoblèm gang ke nou genyen an? Ann gade kontèks sa dabò. Lè Prezidan Jovenel Moïse fè fas a pwoblèm gang nan, li di blan yo li bezwen zam pou lame a lapolis. Pandan katran, blan yo pa bay zam ni pou lame ni pou lapolis. Lè Prezidan Jovenel Moïse kòmande blende Pou lapolis Kanada, blan Kanada yo bloke Tv-lakay Haïti pwen kòm. Jiskaske yo tiye prezidan Jovenel Moise. M pa konn si se wont yo te wont sa aprè nou wè de twa blende rantre. Donk gon refi sistematik de blan yo pou bay lapolis a lame nou zam. Men nou remake ke toujou nan kontèks la, lè se blan parèy yo an Ikrèn Yo voye 30 milya de dola ameriken zam ba yo e yo konn ki zam pou voye ba yo. Menm sa Kanada voye samdi dènye a, se soude y al soude devan radyatè a. Blan y ap pase nou nan betiz. Toujou nan miz an kontèks la, akoz de 11 misyon entèvansyon militè ki fèt nan peyi a, ki toujou fini pa lakatastwòf, Ayisyen kont entèvansyon militè. Tvilakayhaiti pwen kòm. Kreye yon anviwònman anti blan nan tèt ayisyen yo se blan k fin met dife nan kay la epi lap pran pòz ponpye l lè gang yo kòmanse fòme sou peyi lòk nèg yap fè gang tire la sou lapolis gang atake primati gang atake ministè de lajistis ministè finans blan madan lalim te rete bèbè sou kesyon an. Yo pa t vini kore Leta nan asistans teknik nan zam ke nou te bezwen. Donk, lè w pran kontèks la, se blan k met dife nan kay la epi l ap pran pòz ponpye l jodi a. An n gade rezolisyon 2653 an. Li di konsa, fòk gen restriksyon vwayaj sou moun ki nan gang yo, fòk gen sanksyon ekonomik sou moun. Sin aktivite kriminèl, vyolans, vyolasyon dwa moun, kidnaping, vyolans sou fanm, trafik moun, imigrasyon ilegal, asasina estra jidisyè e moun k ap mete timoun nan gang e nan aktivite kriminèl. E Li kont trafik zam pou sanksyone moun ki nan trafik zam yo e l mete yon komisyon de 3 manm pou aplike sanksyon sa yo. Ann gade prereki a. Pou sanksyon sa yo aplike tout bon nan peyi Dayiti, fòk gen moun sou teren an k ap travay. Donk, prereki pou aplike rezolisyon an, premye prereki pou aplike rezolisyon an, Madan Lalime dwe demisyone. Se Madan Lalime, al gade atik Nouvelis lan 6 oktòb 2020, nan atik Nouvelis sòti 6 oktòb 2020 an, Madan Lalime di paske gang yo federe an Jenèf, li redui. kidnaping ak krim de doub Ti vi lakay Haiti pwen kòm. Donk si nou prale aplike sanksyon kont tout moun ki nan gang e kap kore gang, premye etap nasyonzini pou montre nou ke nasyonzini de bòn fwa, madan Lalin dwe demisyone, li pa ka fè travay la. Koulye a ann gade griy devalyasyon pou nou wè nou menm antank ayisyen si blan an sou blòf oubyen son ti pousyè ke l voye nan je nou. Pandan m ap pale avèk ou la a, nan griy devalyasyon an, nou konnen ke ensekirite an Ayiti gen 4 etaj ladan. An n gade 4 etaj yo. Premye etaj la, nou toujou pale de li nan radyo. Se atè a kote k gen gang yo. Sa vle di nou konnen ke nan Ti Bwa gen Krisla, nan Gran Ravin gen Ti Lapli, nan Laboul gen Ti Makak, nan Bas Biv l ap gen Ezekyèl, nan Bèlè gen Kenpès, nan Site Letènèn gen Manno, Nan vilaj de Dye gen izo 5 segond, nan krache dife gen sonson manilo, nan bwa dòm gen chèf de zone Ti-vi lakay nan Haïti charbon pwen gen kòm. Tijenio, nan baz ripòslèn gen ti chèf, nan waf jeremi gen mikano, nan fò dimanch gen ti jid, nan belekou gen iska, je pèp gen ti gabriel nan tèt li, nan boston gen matyas, nan douya gen taysons, nan chansrèl gen kòbi, Nan Santo gen chen mechan, nan Kraze Baryè Etòsèl gen Vitelòm, nan Bitè Bete gen Beken, nan Baz 95 gen Tigrèd, nan Kwadèboukè gen Lanmò San Jou. Gen plis toujou wi men m ba w yon ti lide. Sa se atè a nan premye etaj la. Nan dezyèm etaj la nou gen 4 kategori de moun, ofisyèl ki nan leta a ki nan gang, premye minis, minis enteryè, minis de la jistis, sekretè jeneral palè elatriye. Nan ofisyèl nan gouvènman ki nan gang. Pou fou nan dezyèm etaj la. Lidè politik ki nan gang. Pou fou nan dezyèm etaj la. Jij, komisè gouvènman avèk manm CSPJ k ap lage gang pou kòb e k ap kore gang. Toujou nan dezyèm etaj la, katriyèm kategori a, se ansyen palmantè ki nan gang. Ann monte nan twazyèm etaj la. Nan twazyèm etaj la, ou gen ansyen prezidan k ap kore gang. Ou gen diplomat kowonpi e ou gen oligak Petyonvil yo. E nan katriyèm etaj la, ou gen blan ki fè pati de elit globalis kowonpi ki bezwen vin vòlè sak anba tè peyi Dayiti, afè gang nan bon pou li, afè tranzisyon an bon pou li. Epi blan ki rasis yo. Donk lè w pran kat etaj sa a yo an matyè de dyagnostik ki pèmèt ou fè yon griy devalyasyon si moun yo pral serye nan aplikasyon e rezolisyon 2653 a, ann gade 16 kategori ke kat etaj sa yo bay. Oligak yo gen 15. Ansyen prezidan ki nan gang gen 13. Padon gen 3 padon. Ansyen prezidan ki nan gang gen 3. Ofisyèl gouvènman an ki nan gang gen 13. Senatè an fonksyon ki nan gang gen 3. Ansyen palmantè ki nan gang gen 17. Manm CSPJ, jij, komisè gouvènman k ap lage gang pou kòb e k ap pwoteje gang gen 32. E komisè nan lapolis lan. Epi, blan ki fè pati de elit globalis e blan rasis yo ki renmen lè gen gang peyi Dayiti paske sa bon pou yo, pou yo ki, pou yo ka vin vòlè sa k gen nan peyi a paske l pa ka fèt ak gouvènman konstitisyonèl gen 10. Donk sa vle di ke lè w pran 16 kategori sa a yo, ou pral gade komite de 4 manm Nasyonzini dwe monte a, èske l ap ka fè travay la? Madan Lalime twò byen avèk oligak yo, madan Lalime twò byen avèk konsil onorè ki nan gang yo, pou l aplike rezolisyon sou yo. Donk, jounen jodi a, premye etap prereki pou kòmanse aplike rezolisyon 2653 a, se demisyon Madan Lalim Dulier. Hum! Bon, e, e, e, Stanley, gen anpil moun k ap tande w la ki ka di. Bon e kote w jwenn enfòmasyon sa yo? Ou sot di anpil pawòl la e sanble Tv lakay enfòmasyon sa Haïti yo pwen kòm. ta dwe entèpele desidè yo nan kad batay yo ap mennen pou konbat gran banditis lan e menm kominote entènasyonal la. Lò, lò, an matyè de sekirite nasyonal, se dosye teknik ke w fè. Sekirite nasyonal la, se yon syans ke l ye. Si nou bezwen yon strateji de sekirite pou konbat gang yo, e fò ke an ansanm strikti ki gen leta, e pa lapolis pou kont li, e pou sa Ariel sou blòk, Ariel ap pwoteje gang yo, li nan gang. Lapolis pou kont li pa ka kraze gang yo. Se ansanm strikti leta pou mete yon strateji de sekirite anti gang anndan leta. Menm jan gouvènman Salvadò a fè l, li gen yon estrateji global leta a ka pral goumen kont tout moun ki nan gang yo. De oligak a legliz, de ofisyèl ki nan gouvènman an jiska ansyen palmantè ki nan gang. Donk, enfòmasyon ke m ba w yo la a, se de enfòmasyon piblik ke yo ye. Si w al sou YouTube, ou tande Babekyou k ap pale, li di w kiyès ki konn voye kès ze ba li, kiyès ki konn voye ti trant mil dola ba li, ki senatè. Li di ki oligak ki konn voye ti motosiklèt ki ka vann 10 mil dola. Absoliman monchè, se avantaj sa a ke w genyen an wi. Lè Vitelòm fè entèvyou nan radyo Pòtoprens e sou chanèl YouTube, li di w konsa ke li rankontre nan El Rancho, nan Caribbean Center, e nan kay 3 depite ki konn reyini nan Dèlma 75 lan, pou yo te planifye asasina prezidan Jovenel Moïse le 6 fevriye 2021 an ki ekri, sa avèk 400 mawozo, avèk fantom 509 yo ta pral tiye prezidan an. Apre sa l vin chanje an sòlda kolonbi. Videyo El Rancho yo selon lalwa, yo dwe la a toujou wi. Poukisa komisè gouvènman an pa al cheche yo? Vitelòm di w a ki oligat ke l fonksyone. Li di w a ki ofisyèl. Chen mechan bay ki ansyen prezidan chanm depite a ki bal gali la nan fini mèt poul monte gang nan. Tout sa map diw yo la se dè enfòmasyon piblik ke yo ye wi. Non men men men men sanble fò fòn pran yo avèk pensèt pase dè fwa nèg yo konn di yon bagay jodi epi demen son lòt pawòl yo di wi. Se pou sa ou bezwen yon gouvèneman ki gen kredibilite Ariel Henry enplike nan touye prezidan li nan gang li pa gen kredibilite Fritz Jean. nan sa lal fè Montana avèk 42 moun se yon ensilt a la demokrasi a la konstitisyon se se kon kou m ta di w nèg yo nan afè akò ke yap fè yo a 45 moun a 43 moun a 35 moun gen o mwen 6 akò nèg sa yo se delejitime yap delejitime sistèm politik nou an ki nan konstitisyon 87 la e an menm tan nèg yo ap elimine le sifraj inivèsèl se yon ensilt a la demokrasi sa nèg yap fè la nan akò yo. Atik 149 konstitisyon an trè klè, lè w fin touye yon prezidan, ou pa ka mete yon nouvo prezidan toutotan ke pèp la poko vote. Annatandan ke pèp la vote pou mete yon nouvo prezidan, sa vle di 50 nevyèm prezidan an, se yon premye minis avèk minis ki nan kabinè a k ap dirije pouvwa egzekitif lan. Se sa atik 149 konstitisyon an di. E gouvènman sa a. ki gen nan tèt li premye minis avèk minis yo, yo gen 2 manda, jere lèzafè kourant e òganize lèzeleksyon. Sa vle di demen maten si w voye Ariel ale la pa gen afè de akò, se yon nouvo premye minis avèk 2 minis ke w pral met ankò. Nèg y ap pase peyi a nan betiz kòmsi gon pakèt jèn nan peyi a ki pa al lekòl, jèn yo konprann. Donk mwen menm, premye etap la se ke fò gon gouvèneman kredib, non sèlman pou gon strateji nasyonal,